Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon genyen plizyè foto ki rive jwenn nou la e gen yon foto kote ke yo bay eksplikasyon sou li dizan moun bouchi malèt nan ansdeno se dan le departeman de la grandans. Pa rete bwa kwaze. Gen yon sèten de Mackendy 5 segond ki pèdi lavi l nan bouchi malèt maten an aprè popilasyon an fin dekouvri sou li yon tatou 5 segond. Bandi sa ki t ap feraye nan Vilaj de Dye te gentan mete dlo nan je anpil fanmi ak zanmi. Bwa kale pi rèd, se sa tèks la di. Gen yon videyo la a ki rive jwenn nou. Se de la part d'un arabe. Video ki di genyen 2 bandi ki fèk pran bwa kale vandredi maten an nan kap ayisyen zòn kafou abatwa pandan yap friz yon moun se sa ki bwa kale konprann gon ti video ki dire 56 segond kote ke nap gade rès kò yo atè a la paske yo te gentan mete dife sou kadav yo gen youn ki pa fin boule nèt epi Sirculation ap reprann men gen yon grenn bagay map mande population an gen timoun ki pral lekòl an nou fè yon jan pou nou pa kite tras. Bwa kale desantralize menm lè bandi ap fè gwo ponyèt men pèp la li menm lap kanpe batay paske se nan mobilizasyon popilè la nap jwenn sa nou bezwen an tout moun di wi ebyen kisa ki pou fè nou fè bak paske banm di nou bagay nou rete lakay nou yap touye nou. nou pran lari, nou kapab omwen fè yo yon ti jan pè. Enben, ki sa pou n fè? Fòk nou antre nan lojik sa a. E chak jou m di nou sa. Jan peyi a ye la a, pèp ayisyen, peyi a vrèman frajil. Mwen ap di se domaj pou ke gen yon seri de vi, nou fè tou sa n kapab pou n te kapab sove yo. Men sanble mesaj yo pa rive. Tande sa ankò. Jounen jodi a la li pa mande pou yon nèg ou mache nan nenpòt zòn. Fòk ou pa fè sa. Si ou fè sa, se ou k ap wè l. Gon grenn konsèy m ka bay pou moun al nan zòn yo pa konnen. Si yon nèg ou se bandi, ou se kriminèl, ou se vòlè, ou se asasen, w ap fè menm jan ak nèg yo la sou tèren an, ebyen ou mèt pran lari al nenpòt kote ou vle. Lè sa a pèp la ap poze w kestyon. Men, si vous êtes un sage, fòk nou fè ansòt aske nou pa viktim nan sans sa a. Konprann byen wi. Si, jounen jodi a la, on nèg w ap pran lari, lapolis ka poze w kestyon. Gang kapab chwazi pou yo fè ladènye sou ou. Men ekoute, popilasyon an li menm, lè l poze w kestyon, fòk ou kapab reponn ak kestyon yo. Lè w al nan yon zòn, fòk moun ki nan zòn nan kapab vin chache w a dè santèn de mèt pou kapab antre nan zòn nan. E moun nan fòk se yon moun ki koni. Si w gen yon moun ki fèk rete nan yon zòn, ou konnen w se yon saj, epi w pral kote moun sa a, en en, m pa ba w konsèy paske yo pa konnen n ase. Tande byen wi sa map di nou an. Se Yon manyè pou m kapab pwoteje nou. Epi pyès idantite nou. Ou pa gen pyès pa mache. Depi ou pa gen pyès pa mache. Se osi senple ke sa. Bandi yo yo menm, nèg ki nan move zafè yo, map priye Bondye pou yo pou yo ta kapab mache al nenpòt kote. Lè sa pèp la ap poze yo kestyon epi pèp la konnen kisa pou l fè Ou pa pran sou ou pa pran sa pa di. Tale bon bagay mesye. M chanje m chanje m m chanje m kòmandè. Filme yo pa bal m pran. Sal ye sal ye. Banm bo sal ye. Banm bo. Ave di lè te lè gaj la te sou tèren an pa bo andan an. Yo te yo te fè goumen yo te retire l. Yo te yo te retire l. Kounye a djèl te vin leve mèt moun ki te responsab gaj la. Li pot li pat pale a mèt li. Kounye a yo vin retire l nan yo tire goumen an mete pye. Kout bay ap tire kout. M rele Jerry Thierry Galifi. Jezikri frape pye l atè pou anviwon 14 endividi bandi san fwa ni lwa nan Baz Savyen te kidnape. Ede pa des membres de la Coalition Révolutionnaire pour sauver l'Artibonite, 14 endividi kidnape nan men nèg Savyen yo, komin Ti Rivyè Latibonit, finalman chape poul yo jedi 4 me 2023, aprè yon mwa yo te nan men nèg sa yo. Bon, mezanmi, ban m di nou yon bagay. Tande Luckson, ou pa gen manman, ou pa gen sè, ou pa gen frè, kòm si pou kidnape yon gwoup moun, pou moun sa yo prèske fè yon mwa nan men ou, w ap gade yo nan je. Moun y ap kriye nan telefòn, yo pa menm gen 50 goud pou yo ba ou, ou la w ap peze sou yon akseleratè. Epi w konprann ke gen yon lè k ap rive y ap ka gade w nan je? Hein? E sa nèg ki te avan w yo te konn fè men ou wè jan yo pase. Fò n di ke moun sa yo ki te otaj genyen 2 fanm. Yon adolesant 15 lane, 11 gason yo al resevwa swen nan yon sant ospitalye nan zòn nan avan yo jwenn fanmi yo daprè kòdonatè komite inisyativ pou lapè nan ba latibonit Andre Louis li menm presize moun sa yo yo tòtire yo, yo boule yo, yo bat yo. Endividi sa yo ki te anlve nan dat 4 avril sila a, Ebyen yo sekestre yo depi Savyen. Yo sòti nan plizyè vil nan peyi a tankou Kapayisyen, daprè sa mèt Senlwi li menm li fè konnen. An nou tande 2 sitwayen ki yo menm k ap pale sou dosye sa k ap esplike nan ki eta yo wè moun sa yo. Wè Salomon sak gen la ou anfòm? Ah tèt chaje. Yèreswa depi nan minwi frè m nan pandan Reyèl chita devan pòt li a Reel wè 7 moun parèt sou li, sot nan aje a. Yo di non pa bezwen kouri non. E moun Savyen Noé yo te kidnape. Jodi a fè non 2 mwa. Konbyen jou yo nèg yo pati yo pa dòmi Savyen moun yo sove. Kounye a yo te vin a 7 yèreswa, yo jwenn 2 nan aje a yo paka mache. Gen youn menm, gen youn menm tèlman n fèb, vini vini an lopital la y al mete l. nan sewòm gen plizyè yo mete nan sewòm ti mepriz fè soup ba yo fè tout aktivite kounya maten an la kounya la non kounya la yo ou konnen lè yo sove a yo pa konn wout yo bè kounya yo jwenn 2 anndan bwa lavil 3 kounya men yo pase yo pot ba yo ti mepriz la fè 11 moun non jwenn la ki te kidnape Savyen, kounye a men men nap pran swen yo la nap ba yo manje, ren nou rele paran yo pou yo pou yo pou yo vin pran yo la. Se konsa sitiyasyon an ye la. Lari a plen moun aktyèlman. Tout nan aje a depi yèreswa moun nap chèche yo nan aje a. A yo yo di gen 2 gen 2 èd deyò toujou, nap chèche yo bon maten an la a moun yo jwenn 3, nou pa konn si pa gen nan aje a toujou la. Nou pa konn si pa gen naje a toujou, men Bondye konnen. Men non non non jwenn 11. Salomon si w wè jan yo fè do moun sa yo, yo boule moun yo. Si w wè moun yo Salomon, ou pa ka pran sant espirasyon moun yo non, ni fi ni gason, ou pa ka pran sant yo non Salomon. Tèlman moun yo, ah, mouche, moun yo gen movèz odè wi Salomon. Ayayay Salomon, se krim bab Salomon si w wè moun sa yo. M pa konn si y ap kite pou yo tire foto yo. Si w wè moun sa yo Salomon. Tèt chaje frèm nan. Bagay la terib nan men nou la pou le moman la. Men m pa konnen yo menm apre moun so fin sove a la ki reyaksyon yo ka fè. Men Bondye konn tout bagay. Dakò. Bonjour Bonjour tout moun Mwen salye nou trè fò maten an nou tout ak nou chak ki sou fowòm L'Artibonite Débat a e son plezi pou m fè vwa m pase sou fowòm nan e m ap pwofite okazyon sa a pou m vin enfòme nou de yon sitiyasyon kap pwodwi aktyèlman Lajan Deni. Li 8 è avèk 49 minit nan moman nap anrejistre mesaj sa a. Nap di w ke gen yon kantite moun ke 9 nèg dizonmye gran grif Savyen yo te kidnape. E moun sa yo pou laplipa te genyen ki rive sove ladan yo ki anviwon 10 a 12 moun. E tout laj konfondi, sa di gen timoun, gen granmoun, etsetera. Men moun sa yo nan ap raple w ke yo nan sitiyasyon kritik e yo nesesite de swen mediko. Eben pou sela, e popilasyon jodenizyèn nan, kòm son popilasyon ki trè ospitalye, e yo te vini sipòte moun sa yo nan fason ke yo kapab. Gen moun ki pote dra, gen moun ki bay bannann, gen moun ki bay lajan, gen moun ki bay. mwayen pou ke yo sipòte moun yo paske moun yo vrèman fèb, yo afebli, moun yo dezidrate e an plis de sa moun yo yo bat yo, yo bastone yo, yo imilye yo, yo maltrete yo e kò moun yo make, moun yo boule pla men yo etc. Moun yo nan yon sitiyasyon ki trè kritik ebyen aktyèlman la moun sa yo gen sa k nan sewòm paske gen yon granmoun e ki trè aje e li nan sewòm aktyèlman la e nan dispansè Jean Denis an e l ap pran swen. E pou la plipa moun sa yo m kwè ke yo gen lavi sov piske yo rive Jan Deni. Si yo rive Jan Deni pèp la answa yo kontribye nan fason ke yo kapab. M wè yon sitwayen maten k tap pase nan plizyè lekòl e li tap fon fòm de maraton pou l te ka konekte de fon pou moun sa yo te ka jwenn mwayen non sèlman pou yo manje men si tout fwa fanmi yo ta enfòme pou vin chache yo pou yo ka jwenn mwayen pou yo al jwenn fanmi yo. E se sa k fè n ap raple w maten an sou fowòm sa a ke ou menm, eseye rantre an kont avèk kèk moun Jean Denis ke ou konnen, petèt moun sa yo te kidnape e k sove yo, yo ka gen, ou ka gen fanmi w ladan, yo ka gen de pwòch ou, ka gen zanmi w. E m fè mesaj lan pase, m panse tout moun atnèt ap okouran e n ap fè sa ki enpòtan nou menm tou, kontribye nan fason nou kapab pou nou ka sekouri, sipòte moun sa yo, paske se frè nou, se sè nou, bandi san fwa ni lwa te kidnape, graswa an Dye a Dye moun sa yo sove e yo tonbe Jean Denis. La yo nan debòn men paske moun yo pran yo an chaj nan popilasyon an. Aktyèlman la yo blen e nan dispansè Jean Denis an y ap pran swen. E nou kolekte de fon, mwayen ke n kapab, nan fason ke nou kapab pou nou fè manje pou yo, fè bouyon pou yo, fè soup pou yo, ba yo dra, ba yo rad pou yo mete paske moun yo vrèman yo nan sitiyasyon ki trè kritik. E gen moun ou pa ka respire odè moun yo. Se vrèman trist Men konsa tou nou ka di se yon bòn nouvèl paske moun sa yo rive sove. Dakò? Bonjou, ankò yon fwa m salye nou tout. M panse mesaj sa a n ap fè l pase sou tout lòt gwoup pou ke moun sa yo ka gen de moun ki pwòch yo, zanmi yo, fanmi yo ki ka eseye antre an kontak avèk yo. Dakò, mèsi. Se te yon plezi. Gang Luckson nan, m ta swete kòmsi tout pote tèt yo ale jwenn popilasyon an epi popilasyon an a ba yo sa yo merite paske ban m di nou yon bagay mesye lè nou pran yon peyi nou kenbe l konsa n ap fè krim maten, midi e swa. Kòmsi s on fyète pou nou? Èske s on fyète pou nou? On peyi ap depafini, anpil moun pa ka ale, anpil moun mare kè pou yo rete viv nan peyi sa menm jan avèk nou k ap fè krim, men nou chwazi se moun sa yo n ap bay pwoblèm, se moun sa yo nou pa vle wè. Mwen fò m di nou batay la l deja lage deja paske si nou kanpe pou nou bay popilasyon an pwoblèm, popilasyon an li menm li dwe kale je l, popilasyon an dwe di li pa kapab kontinye konsa. E m panse to ou ta, ni gang Savyen, ni gang Jan Deni, ni tout gang ki nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, tout ti gang pwèl pete, yo genyen pou yo nan kouri paske bagay la pap janm rete konsa. Konprann byen. Antouka mèsi la fami, kòm toujou an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj. Mwen di ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vou apresye le travay. Pi aprè, kèskon di? A la pwochèn!